Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon e sa kòmanse kòmsa. Zen pete, ze fele, site solèy reprezante sa w konn ou konnen an ye pra a wè l respè pou tout nèg ki anndan geto yo pra a wè l ye. Anpile argument, map konsilte achiv mwen pou m kapab vini avek lot epizod sou feyton Cite Soleil. M te vle ba nou ti sa kom avan gou paske m kwe album nan genyen 6 mizik sou li, 6 a 7 mizik je kwa. Le map pale de chef sa, Bwa Lyann, Evens Ti Kouto, ebyen nap gen chans a chak emisyon pou n tande youn nan mizik yo. E se youn nan chèf ki te gen chans kontwole 34 katye nan Site Solèy. Youn nan nèg ki te pi sadik tou. Men se youn nan nèg lapolis te arete. Se youn nan nèg ki te parèt trè lach devan lapolis. Paske Boston pa gen repitasyon bay sòlda ki pa ageri. Men imajine nan ekstrèm vyolans. Misye konn ap moutre li gen lakay li, men li te nan men lapolis, li te bay anpil pitye. M deja ap pale de li wi la. Bon, de tout manyè, randevou a la pwochèn pou, m ta kapab di lòt epizòd konsènan Site Solèy. Sa va trò bokou. Nou pral pale w de Site Solèy, n ap pale w de plizyè chèf. Nou kapab remonte jisk an 1996 pou nou di w tou sa ki pase anndan site a. Menm lè n pa ba w tout men w ap konnen kèlke aktyalite an vrak. Alò se pati pou se swa atravè sèt emisyon. Site Solèy se youn nan kote moun ta toujou renmen gen nouvèl li. Se pa vre? Ebyen pou lenstan nou ta kapab di tout bagay anfòm nan Site Solèy. Men atansyon, bagay yo pa fin anfòm nèt non paske gen kote depi w pase la, Fò Bondye pale nan kè nèg sa kap gade w avèk zam nan men nan pou l pa ba ou yon bal tèt. Nou sonje dènyeman te genyen yon konplo ki pèmèt ke Gabriel pèdi yon gwo sòlda, sòlda sa se Ede. M kwè m te di nou ke misye konn goumen avèk yon M-one. Se rare fwa. Paske yo plis rele misye nèg Galil la. Gon ti non yo te bay misye ki rele Magali. Nan konnen sa sa vle di? Magali renmen zen. Sa vle di, nenpòt lè gon pote boure ou toujou wè Magali avèk Galil li, an parlan de defen Ede, ebyen li pral nan zen. Se konsa. Men misye fin tonbe epi anpil moun di. Mesye sak pase la. Pote yo pote boure sou Gabriel la eske yo pap bay misye chans poul respire oh oh strateji pi rèd eske nou konnen pandan bagay sa fin pase a Gabriel toujou kontwole anpil kote anba a e fòm di nou byen ke a chak fwa m di sa Gen anpil moun ki entèprete l fason pa yo. Nèg yo pa fin twò renmen batay la. Nèg ki anfas Gabriel yo. M pa konnen pou Isca. Paske Isca gen yon batay estratejik l ap mennen. Tande byen wi. Isca gen yon batay estratejik l ap mennen. Se pa moun ki batay konsa konsa l pa leve yon bon maten pou l di l pral pete bal. Men la strateji de Gabriel se eseye gen kontwòl anpil zòn. Se juste pou n kapab di ke, ebyen, klan je pèp la, li toujou rèd, li vle toujou kontinye batay la. Bon, kounye a la a, zòn nèg yo kontwole a, pa bliye m te di nou ke depi yon moun ou pase la, se pou malè w, paske yo pa konn si se pa yon sòlda, Yo kapab ba w bal tèt. Dèfwa, nèg nan baz Boston yo, yo fè ale retou lakay Isca epi antre lakay yo. Se 2 nèg ki, m ta kapab di, kanpe sou yon fair play. Jounen jodi a la a, si gon eleman enpòtan ki di ke y ap fè lapè nan Site Solèy, mwen m panse ke premye gwoup la ap di, a, an n fè lapè a non. Mwen m panse ke Boston ap di, an n fè lapè a. Paske, nèg sa yo, fò m di nou kijan yo ye. Nèg sa yo se ti jènjan, ti blòdè, nèg ki ta toujou renmen pou yo fonksyone menm lè gen batay yo pral batay wi men yo pa fin renmen lè gen batay la. Men Gabriel se kòmsi m ta kapab di w li gon seri de nèg li fèmen yon kote l di wè la depi m di batay al batay. Men kondisyon yo konn pafwa mizerab gen nèg ki konn leve le maten Li poko manje, epi a midi, se sou galil li l chita, l kouche pou l pete bal. Sa vle di, menm lèzòm zame yo konfwonte a un tas de difficultés. Donk nou espere ke bagay la li kapab amelyore totalman o nivo de Site Solèy, paske nou menm nou toujou la pou ke kapab gen lapè. Nou toujou mande pou ke genyen lapè. Men fò m di nou byen ke kote. Gabriel fin pèdi sòlda sa ki se ede ebyen moun ki rete tou pre kote var la ye a si w nan zòn boston fòk ou fè trè atansyon paske nenpòt lè lòbèy kapab pete m pral kite nou avèk yon ti video yon ti jèn ki li menm pale ak babekyou li di babekyou sa w ap fè a la ou ka ba l tout non men pa rele l revolisyon. Ou te jwenn chans ou, ou rate l. Jounen jodi a la a, pa vin fè ankenn simagri pou w di ke se revolisyon w ap fè. Jou w ap fè revolisyon an tout bon vre, sa e ti jèn nan k ap pale, l di mwen menm, m pare pou m vin batay bò kote w. Men sa w ap fè a la a, se teyat, se makak w ap fè, li p ap janm rele revolisyon. Paske si w t ap fè revolisyon vre, ou t ap oblije degaje w kou mèt Janjak pou fè lapè. tabli nan Site Solèy pou eseye pale avèk Gabriel maten, midi, swa pou wè si ta kapab genyen yon depasman, pale avèk Isca pou wè si ta kapab genyen yon depasman pou ke tout moun kapab mete tèt yo ansanm. Men sa k ap fèt la la a, ou ka ba l tout non, men li pa rele revolisyon. Ann tande e gade alafwa ti jèn sa a. Babekyou banm don boo. Sûrement ke ou fè nevyèm pa vre? Payo moun konnen ke debonè ou pa fè nevyèm yo pap pranw nan lapolis. Men gen anpil nèg nan peyi a ki gen nanm. Babekyou ou jwenn yon opòtinite ou kitel pase. Jounen jodi an nèg wap defann yo. Se menm nèg sa yo kap di se gang se vòlò yo. Ou wè jan w enbesil? Ou rive reyini tout gang sa yo, ou pa transfòme tèt ou an yon vrè revolisyonè? Fòm nou, jounen jodi an la, m tap kontan ke m gon nèg ki ènmi m, yon lòt ènmi m ap goumen avè l, nou youn touye lòt. Li tap bon pou mwen. Al di jounen jodi an la, se mache ti Tony ki pwoblèm nan. Ok mtap kontan nou touye tout kaka k nan opozisyon yo kap kraze peyi a mtap kontan ou touye tout kaka k nan pouvwa yo men al fè 2 bal sou palè baz vrè problèm peyi a li pè lere sek vrè problèm peyi a li anndan palè nasyonal vrè problèm peyi a li kay gracia delva al tire kay nèg sa yo map kòmanse konprann ou nan wap vòlè wap fè tout kras langyèt manman w tande babekyou lè w sou fè yon bagay serye. Gen anpil ti jèn ki mouri anndan. Gen masak ki fèt. Ha! Gen masak ki fèt. E se sa k fè w wè jounen jodi a la gen yon pakèt jèn ki gen zam nan men yo, se lakòz masak. E m ap vini avèk tout videyo sa yo nan emisyon sa yo paske men m gen enpresyon ke depi Site Solèy komin, depi lè l egziste l ap pase mizè Lajenès nan zòn sa gen lè kondane pou yo pase mizè, pou yo matirize yo, lè se pa bandi, se lapolis. Elas! Merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.